Pitit pèp la pa ka al lekòl. Pèp la grangou. Ensekirite a rèd. Men mesye! Ann di yon bagay! Ann fè yon men leve non mezanmi mesye! Nou pap ka kite ti pèp la konsa! Mwen n grangou! M grangou m pa kapab ankò Ariel Henry! Ariel Henry! Ou premye minis! Ou minis enteryè! Poko janm gen anyen k ka regle toujou! Poko janm gen anyen k ka regle toujou! Pèp la e grangou l grangou la aktyèlman la! Wi nou rekonèt dizi novanm nan men pèp la grangou la Ariel fòm eleve Ariel pèp la paka rete konsa se pa lè wap kouri moute kouri desann pou di w son lidè yon lidè fòk ou gon kapasite de swa yè on lidè ou sipoze gen imilite menm wè w pa gen tout bagay sa yo pa gen youn menm. Ou kite yon ti pèp ap grangou konsa epi ou bloke yon peyi. Ou bloke la. Ou wè tout machin li mete? Ou wè tout machin li mete pou moun sa yo? Men l pa janm mete machin sa pou pèp la. Ou wè tout sekirite li genyen? Ou wè tout sekirite li gen la? Men li pa janm bay pèp Matisan sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp Site Solèy sekirite sa yo. Li pa janm bay pèp Bèlè sekirite sa yo. Men gen machann lavil la k pran pwen an. Bandi pa ka enpoze yo viv. Li pa janm desann nan kwabosal la pou l wè kòman malere ak malerèz ap mouri grangou nan kwabosal la la. Yo gen lajan ponya nan men yo. Gen lajan ki pa pou yo. Mezanmi! Yo peye yo biyè depozit lekòl, men lekòl la pa ouvè. Di yon mo! Di yon mo Ariel Henry! Ti omo! Ou wè mwen menm Ariel Henry. Fi sa nou pap janm sispnn fin pale avèw. Fok ou di yon mo nan peyi a. Se te Gelin Morisset ki tap pale. Pot pawol lari a ki tap pale. Se menm fi grangou an anko. E grangou m grangou! M grangou! Kisa nap mande pou Ariel fè pou nou? Kisa nap mande? Ariel pran yon moun li mete nan tèt enteryè la ki se voltè. M tande yon machann diri li ye. Anyen l pa regle pou nou. Fo Ariel yon jou. Royal panse pou l mete moun nòmal ki pou travay, ki pou ban nou manje. Ariel wè se grangou ki genyen nan yon peyi. Se bandi k ap mennen. Ariel pa janm di yon mo. Ariel pran yon ekip fo minis li mete yon kote. Kounye a m tande l pede minis tout kote. Fò Ariel ka di yon mo. Men lekòl fèmen mezanmi. Pa janm gen lekòl. Timoun pa janm. Ki kote nou konn tande, nan ki peyi nou wè bagay sa? Fò Ariel di yon mo. Fò Ariel kapab. Di on mo avèk grangou sa. Kont vami di lap vann 40 dola. Fò Ariel ka di on mo. Nou pa ka rete nap di Ariel Ariel Ariel pran pòz li pa tande. Paskew wè nou grangou. Moun depi moun nan diri moute, depi lwil moute spageti moute ep manje pèp la liye. Sa vle di nou grangou. Nou grangou menn. Li moute gaz la. Men si w moute gaz la ou sipoze desann pou w di nesesite yo. Li kenbe tout bagay yo. E ou moute gaz la. Men si w moute gaz la. Men fò w desann pwodui yo. Manje yo pa janm desann. Manje yo pa janm desann. Men gwo pwoblèm nan peyi a la. Ant pasaje ansanm avèk chofè. Gon gwo pwoblèm ki nan peyi a. Li fikse pri machin nan. Men li pa fikse pri manje yo. E èske w wè l ka rete konsa Ariel? Èske w wè w pa wè chan? N ap mande mesye Ariel pou l di yon mo ansanm avè nou. Paske nou menm tout lasentjounen se nan lari nou ye. Nou pa gen kote pou n dòmi. Yo vle fè nou kite. Kote nou rete akoz de yon sèl bagay yap di nou se la nou toujou ye bò plas pijon plas pijon e baz phtk nou ye men vizaj nou sible bò lari a nap mande minis Ariel fòl ka di yon mo pou nou paske nou gen timoun tou ki bezwen al lekòl moun yo ki bloke peyi a yo menm pitit yo ap etidye nan gran inivèsite ou pa konprann nou menm ki ti malerèz ki paka peye lekòl chè yo yo lage nou nan kouri E non plis ankò, yon fè nwa blayi nan peyi a. Moun ap kouri moute anba bal mezanmi. Moun ap kouri desann. Ou pa konprann sa m di w lan. Menm gen pitit mwen la ki anlè a la a, tout manman m kafou fèy la. Tout lasent jounen an ak kè sote m ap viv mezanmi. Ariel Henry di yon mo non pou ensekirite sa ki nan peyi a. Fè nwa ensekirite. M'en mwad fèt desanm pral rive la. Eske nou wè gen pè? Eske lontan yon fèt desanm pral rive e konsa n te konn wè lari a? E sèl la m wè yo pran yon ti kote yo pwòpte pou yo ka mete machin ofisyèl yo. N ap mache sou fatra, n ap mache sou labou, vye maladi vle fini avè nou, ensekirite a blayi nan peyi a, menm jounalis yo la k ap fimen nou, yo, yo, lavi yo pa an sekirite vre. Ariel Henry, se sa n ap di w, di yon mo ansanm avè nou, oke, di yon mo, paske m kwè ou konplis nan sa k ap fèt anndan peyi a. Wi, Ariel konplis, paske Ariel e pa pre premye fwa nan sistèm nan, Ariel te minis afè sosyal sou Martelly, sa vle di sou sistèm li konnen, se paske se. ki rele tèt li Ariel Henry animal trakè kap tiye moun anndan peyi a, Ariel Henry konplis nan lamò prezidan Jovenel Moïse, jodi a m tounen se li kap dirije, se li kap nome jij nan kou de kasasyon, kisa Ariel ye, nou menm nou di batay la, nou menm militan pitit Dessalines nou sèmante 777 fwa nou pito mouri nou vlope nan drapo sa olye pou n kite lòt nasyon pase dwa nou anba pye. Tròp ayisyen ap depòte, yap depòte ayisyen tankou chen, yap depòte ayisyen tankou bèt, ebyen jodi a nou di Ariel Henry se desizyon poul pran, poul di dominiken frennen, se desizyon lap pran, depòte frè nou yo, sè nou yo, nou di non sa pap pase, nou menm militan plis Desalin nap kontinye flote drapo sa, paske se avèk drapo sa Desalin kap pran lanmò. Henri Christophe te konbat lame nap pale yo pou te kapab pran libète nou. Nap di pèp la, libète, yo pa janm fè w kado sa. Se grenn ou met nan bouda w, se zam ou pran, se drapo ou pran pou defann peyi w. E pa la manyè de nèg sa yo ki nan katye popilè non, men a la manyè de Kapwa Lamò. Desalin, a la manyè de, e, de Anri Kristòf, de Wozalvo Bobo, pou n konbat kèlkeswa nasyon ki vle pase dwa nou anba pye. N ap di Aryèl Anri, nou pa rekonèt ou. Si ou pa tande larezon, nou pral pase a yon dènye faz. N ap di pèp ayisyen, batay la p ap kanpe nan wout, se jiskobou nou prale, jiskaske nou chavire Aryèl Anri avèk tout Madam Lalim. Men n ap di Madam Lalim, n ap di Etazini, si yo pa vin etire Madam Lalim sou bout se pa ban Desalin non. E tèt li n ap koupe, n ap choute l tankou balo. N ap koupe tèt madanm Laliv, n ap choute l tankou balo. Paske lè sa a, sa ap fè Desalin plezi. Sa ap fè Desalin plezi si l ta koupe tèt madanm Lalim sou bout tè papa nasyon an. Nou di, nou se fout pitit Desalin! Nou pa ka pè blan! Desalin te di, Il nous faut la peau de blanc pou pachèmen, la canne pour ekritwa, sousou pou kank, e yn bayonèt pou plim. Nou pa p obeyi, batay la dwe ale jiskobou. Malgre polisye yo, polisye yo resezi nou. Nou sòti. Medya an liy yo. Jounen jodi a, nou menm kòm Ayisyen, nou fè sa k rele priz de konsyans. Nou retwouve nou tou pre mi pa na jis pou n vin di non avèk movèz gouvènans, non avèk enjistis, non avèk lavi chè. Jounen jodi a la, se batay de vètyè. Kote ke nou retwouve nou devan antre Mipana, lapolis fè izaj gaz akrimojèn. Nou wè peyi an pap dirije. Nou vle yon lòt sosyete paske on nòt pa sosyete, tout gwoupman imen pataje yon teritwa byen detèmine. Men lè n konprann ke lajistis la Lapolis se a pou li ta pwoteje nou, paske deviz yo se pwoteje sèvi, men se pa sa l ye. Genlè se nèg yo met zam nan men yo ki pa t janm pran fòmasyon. Nou wè kòman yo maltrete kamarad nou yo, yo fite gaz nan zye yo. Nou menm nou di yo konsa ke n ap detèmine pou nou kanpe goumen, nou p ap fè bak pou nou gen yon lòt Ayiti Ayiti pa ka rete konsa Kote ke moun Matisan pa ka viv Moun Bèlè, Lasalin elatriye Y ap viv nan sitiyasyon enfra imèn Fas avèk kondisyon dezastrez ke nou twouve nou jodi an la Nou mande depa Ariel Henry prese prese nan tèt primati Pou n ka gen yon lòt Ayiti Paske Ayiti se peyi nou Papa Desalin pa t batay pou nou te viv nan kondisyon sa.